Hein bon nèg yo kraze zòn nan zòn nan pa gen moun èske ou wè hein men ou wè machin sa machin moun zòn nan yo ye tou e sa yo machin moun zòn nan yo ye nou pa okipe ou men si nou okipe ou men konnen moun fou pa ou non e men gade men wè men wè Bonjou bonswa tout moun kèlkeswa kote ou ye nan mond lan nou gen plezi enfòme ou epi pote nouvèl la pou ou jan l ye a nou se sofia TV 83 rezo enfòmasyon an fòs lòd yo ak komisè gouvènman Aken an mèt Wilson Jean mete anba kòd Calix Kesnel alyas Wendy ki ta fè kwè yo kidnape l e se yon konplo ki monte ak de twa zanmi yon mwayen pou l kapab fè kòb sou paran l ki te anonse n nan Gonayiv bagay yo yon gwo tochon k ap boule la pou lenstan ta gen yon dosye ki fè kwè komisè Gazéus ta pran yon kòb anba chal pou l ta libere dezyèm chèf gang kokorat san ras sa ke lapolis te arete e dosye sa bay anpil gwo kè kase lè anpil moun fè konnen komisè a pwofite absans jij ki t ap enstwi dosye sa li libere bandi a. Kote nou ye la tou, yon videyo k ap sikile sou entènèt la pwouve menm ekip kokorat san ras yo ta kidnape plis pase yon ventèn moun ak 4, 5, 6 machin chèf gang lan li eksplike pa gen jwèt k ap fèt la kout ke kout moun sa yo gen pou peye avan yo ta libere yo. Nou pral pran direksyon Savyen sa k ap pale se 8 bandi ki ta tonbe olye de 18 plis detay ak Theriel Thelus ki gen korespondan depi anba. ki ap pote presizyon konsènan arestasyon ou ankò kantite bandi popilasyon an ta pase alenfinitif, men pou kwè li la, chèf gang Luckson, popilasyon an ap chèche l tankou yon chefou pou pa ase bwa kale a sou li, jan se yon mouvman ki repandi nan tout peyi a pou kote n ap pale a. Sofia TV 83, rete konekte ansanm avè n, sonje abòne, pataje videyo a ak lòt zanmi, kominote nou an ap kontinye grandi e n ap pote nouvèl la pou ou chak jou Bondye mete. Eben la sosyete kote mouvman sa sil kanpe m baw garanti tout ayisyen mèt leve pati kite peyi a. Paske moman nap pale la bandi yo cho e m pral montre n sa talè. Gen anpil bandi kap kite baz yo ki pral kache lòt kote, genyen kap tante lage pye yo kay vwazen, kay vwazen kòmanse mete yo anba kòd. M pral montre n sa talè. Sa vle di ke jodi a lavi bandi yo panike. An n kontinye panike yo? An n kontinye Dayè m wè pa egzanp talè a plizyè moun k ap di Izo te sou tiktok. Si Izo sou tiktok konnen misye pa nan vilaj jan m te sinyale l. Paske misye gen 2 kote l ye. Si l pa vilaj konnen misye lafito. sou smart la. Sa vle di ke si w wè Izo pa vilaj, dayè m ap gade kote l kote w wè l ap fè bagay li a, m pa wè jeneralman e pa la l konn chita. Sa di si w wè misye pa vilaj, konnen l gentan gen yon semèn la fito. Paske si avan yè l t ap kite, li pa t ap kapab. Men si l vilaj tou, pa enkyete w. M ba w garanti. Depi plan an pa modifye la sosyete. Jan w wè m te di l m kwè misye pap wè mwad juin an kap vini la. M klè sou sa. Moun savyen ta sanble reveye yo. Moun nan lyankou, moun savyen, sak pase? Eske gen yon kantite bandi vre ki tonbe savyen? Bon, moun ap pale, paske mwen mwen konnen m pa nan kesyon sansasyon, m pa m pa nan ap chèche scoop, sa di fò m chèche vrè enfòmasyon pou m pataje ak piblik la, e sa t fè w ap wè m pa pale sou sa. E paske m wè plizyè mesaj moun ki di bon gen 18 bandi ki savyen moun touye. Alòske imaj m ap gade yo, kote m wè moun yo atè a, se vre m pa konn tout detay de Savyen, men kote yo di a m pa wè l sanble sa. Dezyèm bagay, nan fen aprèmidi an la, yo lage yon koze, m tande Luckson, misye tou pran bal, misye mouri, epi gen yon nèg la ki di, je repèt, je le repèt, Luckson ba wè bay sa yo, m plis rele yo divèsyon pou detounen atansyon n. Antretan. Ann ale nan sous bahay lan pou n al gade sa k pase avèk Roderson Elias, Roro, Liancourt. Bonsoir et bienvenue, kòman nou ye frè, peyi a la branche, le monde entier konekte, kisa bagay lan ye paske genyen anpil enfòmasyon k ap pataje sou lè rezo sosyo, yo di moun Savyen fon kou, gen moun ki ap menm pale de Luckson alòske mwen menm. Enfòmasyon m gen Luckson byen gwo byen gra. Kisa bagay lan ye pale avè nou bay peyi a detay pale ak peyi a. Depi tout yon semèn se yon depatman prèske tout depatman an boulvèse soti nan baz kokorat san ras desann sou savyen, savyen ki pran lari aprè plizyè bwa kale yo pran nan men nan men plizyè manb nan popilasyon an, Chandèl, Borèl, Belanje, Lyankou, eksetera, kote fon sòti otwofwa yo fè yo tiye 3 moun nan popilasyon an, 3 jèn gason ki te kanpe pou defann popilasyon an ki te fin ale, men pami 3 jèn gason sa yo ki ale a, fò m di w nan menm jou a tou mesye sa yo te gen 7 moun ki mouri. Nan 7 moun yo gen ki mouri a yo te gen plizyè lòt ki blese, prèske yon douzèn ki blese, e prèske douzèn sa a ki blese a, Jodi a nou aprann ke gen yon grenn ladan ou tonbe fè anviwon 8 moun pandan semèn nan ke ou ta pèdi. Ebyen si maten an etonamman gen yon video ki viral sou entènèt lan, gen yon vwa ki prèske gen anviwon 5 ou 6 jou ki sanse ap veyikile nan tout peyi a Li di, monchè, genyen prè de 18 moun ki tonbe, 18 se si, 18 se la. An di, enfòmasyon sa yo pa verifye. Premyeman, mwen gen yon paj ki sanse ap bay enfòmasyon an tan reyèl, ou revwa nou, ak tout paj radyo m nan, Radyo Antatik FM. M panse depi gen yon enfòmasyon, menm avan. mwen vin pale l la pou tout peyi a tande l, majorite moun nan Latibonit, majorite moun k ap viv dan lemonn ki gen chans pou y ap suiv mwen, yo t ap gentan gen yon ide de sitiyasyon paske pa gen ti enfòmasyon ki ap ka itil popilasyon an pou nou pa t pale de li. Lè nou tcheke tout sous nou, depi yè oswa te gen yon rimè k ap di Dèdè mouri, lè m pale ak yon konfrè, dayè mwen pa sou zòn nan, m pale ak yon konfrè ki di l te tande Dèdè ap pale sou yon radyo yè oswa, mwen lojikman Mwen lojikman ale pwize nan tout sous mwen pou m konnen ki sa bagay la ye. Ebyen, lè m gade imaj lan ki fèt sou prèske yon wout ki fèt an beton. An ta di ke l te chandèl, ke l te borèl, ke l te koupon, ke l te belanje oubyen èvè kote y ap di a pa gen prèske ankenn wout ki fèt kote nou wè moun yo ap boule a. Jodi a, enfòmasyon an yo akonpanye l avèk yon vwa kòmsi. pou fè divèsyon, men lè se m zanpil moun nan popilasyon an menm lè Odma te la pako janm gen chans pako janm gen chans depi alò menm avan avan Odma avan Odma e rive nan lanmò Odma pat janm gen chans fasil lè yo touye yon bandi sou sa gen pou souvan wè pou souvan wè l. Mesye sa yo depi yo sòti, malandren sa yo depi yo sòti yo pral goumen, premye gwo bagay yo fè yo fè ansòt yo sòti avèk yon gwo kantite de moun, li sanble ke genyen nan moun ki nan mitan yo se leve mò yo depi yo fin touye yo yo leve mò yo yo antre avèl. E Odma se yon apre yon pakèt tan mwen te pase nan emisyon e nan emisyon Ayiti kò tounen avèk John Morvin Columb pou m te al konfime ke Odma mouri malgre tou peyi a pat ko janm dakò l, ebyen jodi a tou yon moun paka nèke pou yon imaj pa gen afwontman Pa gen lese frape. E dayè si ap gon afwontman se ta koalisyon nan zòn nan e koalisyon latibonit la ki gen nan tèt li Timepri ki souvan afwonte mesye Savyen yo, ki souvan afwonte gang sal Savyen an. Malerezman pa t gen afwontman, pa gen entèvansyon polisyè, pa genyen an ta di yon mas popilè ki debake anndan Savyen Li gen yon pakèt rimè k ap kouri pou fè divèsyon, kòmsi jodi a m konprann anpil nan nèg yo gen dwa fè plan yo pou y al kache anba tè, pou y al kache nenpòt kote. Epi, y ap bay popilasyon an manti ke ide yo di yo. Y ap di koze ide ke ide yo di yo nan yon fason pou omwen bay bandi a yon fòs anplis. Lòt ki ki lòt bagay souvan konn ye pafwa ou konn tande gen de rimè kap kouri yo di nèg al mouri l sesi l sela se nan fason gon atak ka prepare sou yon zòn yo pral yo pral gen gwo fè bak sou yon zòn dayè yo gon pakèt tan yap batay avèk Jan Deni e chak fwa yo pral atake Jan Deni konn gen rimè entèl mouri entèl mouri entèl mouri epi ou menm ou neglije paske ou tande entèl ou entèl mouri boum yo debake epi katchouboum 2 al pete pete. Vwala donk se sa enfomasyon an zafè Luckson mouri zafè 18 bandi savyen tonbe donk tout sa yo yo pa konfime epi fòn di se depi se pandan tout semèn nan pou rive jodi a se pandan tout semèn nan rive jodi a donk se sa enfomasyon paske souvan pa bliye m te di moun yo chèf gang yo yo gen yon ekip kap travay ak yo. Izo fèl anpil la. Pa egzanp gen gen plizyè videyo Izo ap lage se pa bagay resan yo ye. Se de videyo ki pase pandan misye nan antrènman lakay li, menm sòlda l kap tire epi l pran pòz se ak lapolis lap tire. Se pa vrè. Se de imaj ki pase e misye genyen, misye ap fè yon matrakaj, yon travay psikolojik pou kapab enpresyone moun, pou kapab entimide moun. E sa e mwen menm e sa k fè m pran mikwo aswè a wi. Se pou m ka di moun yo atansyon. ak sa nap tande sou rezo sosyal yo. Se pa tout bagay yon moun pataje ki la verite. M pa di mwen gen monopòl verite a non, e pa sa m pretann pou m di. Men gen anpil bagay moun yo ap lage, se enfòks yo ye. Se fos enfòmasyon yo ye. Enben Roro, mèsi pou presizyon an. Donk kòman pou ou ye? Lòt ti bagay, lòt ti bagay avan n ale pou n ta ajoute TT, jodi a nap mande, nap mande avèk lapolis la yon fwa anplis, chèf lapolis la, chèf depatman an, souple, Eske jodi a, Chandèl ki se youn nan zòn ki gen youn nan zòn ki gen pi gwo rezistans nan ba Atibonit la e ke mesye Savyen yo vize pou yo atake tanzantan, eske tèt Chandèl, eske anndan Lyankou, eske Peti Rivyè pa bezwen prezans polis, pa bezwen prezans lapolis? Eske zòn sa yo pa ka gen yon decha ki stab lè bandi atake omwen pou ta pou ta pou ta replike, omwen pou ta repouse, omwen pou ta ba yo repons? Jodi a lè zòn nan toutouni, 120, 150 mil moun ap viv san yon grenn polisye. Yon zòn w ap sòti ou pakouri prèske 50 kilomèt, 60 kilomèt nan yon zòn, ou pa gen yon grenn polisye. TT, Kòman n pral di n ap ka fè peyi la a? Jodi a si nou vle fè peyi, nou pa ka dakò sa a prale konsa. Dan tou lè peyi di mond, menm kote k pa gen mizè ki genyen la a ann Ayiti, Gen efò k ap fèt nan chak espas de twa, kat kilomèt w ap jwenn lapolis, youn, de kilomèt, de twa san mèt w ap jwenn lapolis pou omwen tcheke sou tout yon seri de moun. Vwala ke nou nan yon mizè ekstrèm e nou gen pwoblèm manje. Gen de moun ki ka estime ke m ap manje la, fòk li ta touye m pou l manje tou si m pa ofri l. Ou menm w ap manje la, si w pa pataje avè l petèt ou ta vide l atè. Nou dakò nou pa gen nou pa gen polisye nan tout zòn nan e se si si ou pran depi nan Ho Atibonit desann nan Ba Atibonit e menm monte jis nan pwent pwat nan pwent Plato Santral paske zòn yo toutouni mezanmi leta a leta a Latibonit Plato Santral zòn sa yo yo bezwen lapolis paske nou rive nan yon kafou si se polis la ki fòs la si lapolis se yo menm ki ka ede nou repouse tout lòt fòs ki omwen ap detwi pèp la pitit pèp la. fòk omwen nou ankadre yo, ba yo mwayen nesesè pou omwen yo fè travay yo. M panse se mesaj la sa, Lyankou, Bèlèt, Chandèl, Borèl, nou bezwen fòs de lòd yo, Pestivè, Latibonit, Dezam eksetera, nou bezwen prezans lapolis sou zòn sa yo pou ede nou fè fas avèk pwoblèm bandi ap ba nou sou zòn nan. Malerezman, anpil nan moun k ap di sa yo, yo inyore ke n pa gen otoritè. Pa egzanp, si w ap gade sou ekran, dèzimaj ke m abitye fè nou wè, La se kantite inifòm avèk gaz lakrimojèn ke nèg ak zam nan Gran Ravin te jwenn nan yon kay yon sòlda Krisla. Sa vle di ke lapolis la imilye nan tout sans kote se bandi ki kontinye ap fè lalwa. La nan la sajès ke nap gade a Martissant. Map gade nan Savyen kantite polisye ke nèg Luckson yo lage atè. Yo pran machin lapolis. Nèg yo pran inifòm lapolis yap fonksyone. Epi map di tèt mwen nan dimansyon yap imilye polisye yo. Eske pa ka gon bagay, on revèy konsyans ki fèt nan peyi a? Apre atak ki fèt kont chèf gang Ti Makak, sosyete a pral leve on lòt jan paske enfòmasyon k ta pral bay sou plizyè nèg ki ta sòlda Ti Makak ki te vle vin pote ranfò anba avèk nèg Manno te vle al enstale sòlda nan Debussy, ebyen pèp la nan Kanapevè te lanse mesaj la. Mwen menm avèk plizyè lòt moun ke n te konprann mesaj lan, nou te rapidman pran mesaj lan pou l bay sa l bay jodi a. Mentnan, pou ki sa mwen menm pèsonèlman mwen ensiste fòk mouvman an kontinye? M pral di pou ki sa. Gade pou wè. Eske sa pran yon derespektan, yon imilyasyon pou yon machin polis ap vini, k ap ba w limyè, k ap ba w sinyal, k ap sone w, lè w panse se polisye ki nan machin nan, poutan se bandi. Se Luckson Elan, chèf gang Savyen, k ap pilote machin nan. Lè kounye a pèp la montre ke l fache, Epi l deside kounye a pou l mache pran bandi, pa ka gen deba, pa ka gen analiz sou sa. Poukisa? Malerezman gen yon zanmi ki ekri m ki di TT mwen w pa anba de sous matla. Misye genlè pa branche m souvan. Men se tout tan m ap di ke masak ki fèt sous matla a. Se chak jou y ap tiye moun sous matla. Eske gen konfrè konsè ki pa okouran? Eske gen moun nan sektè politik ki pa okouran de sa kap pase sous matla? Sa kap pase ti tanyen sou kabarè? Eske yo pa okouran ou byen eske se voulu? Eske sa pa gade yo? Sa pa konsène yo? Paske se chak jou yap tiye moun sous matla aktyèlman. E pèsòn pa di anyen. Alòske. Menm pèp sa a kounye a li deside revòlte epi gen anpil pale literati k ap fèt. Nan departeman Latibonit, komin Monwi, pou nou pale dosye lanmò, se jodi dimanch 7 me a antèman senbolik Mèt André Charles Ulysse Ap chante nan lokal dispansè de Chadrèn apati 2 zè apremidi a. Nap aple kriminèl ak zam te asasinen mèt André Chaléus nan dat 11 avril pase a aprè yo te boule kadav li. E se sa nou fè ki se sa fè nou pale de antèman senbolik avoka ki tap defann tè peyizan nan lokalite Pyat, Delije. e gwo zo tobre bezwen pran nan men ti malere sa yo, nou raple nou anpil moun deja pèdi lavi yo nan konfli tè sa, anpil moun deja kouri kite kay yo tou pou gwo zo tobre sa yo paske yo estime ke e malere malerèz paka rete e nan zòn sa yo. Mèt André Charléus se avoka nan bawo Pòtoprens, li te pwofesè e filozof. Nan plis nou rete nan dosye ki gen pou wè ak zak vyolans gang yo ki kontinye ap mete dlo nan je fanmi yo, nan je sosyete a, Direktè Jeneral Radyo Limyè a, Sony Lamar Joseph konfime kriminèl ak zam touye Paul Jean Marie, 67 lane, ki se youn nan manm pèsonèl radyo a, li te fè pati de konpayi ministè yo Li gen anviwon 20 lane depi Paul Jean Marie t ap kolabore ak yo nan Radyo Limyè. Li te anime yon emisyon ki se Une minute voix dans la nuit. Nan yon entèvyou li bay ak laprès yè samdi a, Doktè Sony Lamar Joseph di se bandi nan katye Onaville, komin Kwadèboukè ki asasinen, ki rantre lakay Paul Jean Marie, ki asasinen animatè kiltirèl la nan lannuit vandredi pou louvri ayè samdi 6 me 2023 a. Seksyon Radyo Limyè koube byen ba devan disparisyon terib sa a, yo prezante senpati yo bay fanmi, zanmi, fanatik ak tout kolaboratè ki te konn kolabore ak pèsonaj sila. Nan tan m ap feyte a, 5 mwa aprè, anyen pa chanje, sitasyon an toujou rete konplike nan pi gwo lopital peyi a, Lopital Jeneral, depi aprè lansman grèv medsen rezidan yo nan mwa desanm 2022 a. Doktè Lovensky Orelien, youn nan medsen rezidan an chèf jiridik, denonse swadizan otorite yo ki pa fè anyen pou lopital la fonksyone kòmsadwa, paske lopital jeneral pa priyorite moun sa yo. Medsen rezidan an ale pi lwen pou l di parapò ak kondisyon popilasyon ap viv la, yo konte mete kanpe nan lopital la yon sèvis klinik ekstèn. Sepandan, fòk gen travay netwayaj ki fèt nan espas la. Pase kesyon lapwòpte a li menm, sa yo yo pa bon ditou. Tankou si rete nan dosye sa, genyen prezidan Federasyon nasyonal travayè lasante yo, Levy Milo Felix, di li rekonèt mouvman grèv medsen rezidan yo lejitim parapò ak kondisyon y ap fonksyone nan lopital la. Sepandan, Li pa fin dakò ak tout pwen nan revandikasyon grevis yo. Sendikalis la ale pi lwen pou l di gen demach k ap fèt pou gade kòman kèk sèvis kapab redemare tankou sèvis ijans lan. Levi Milo Felix lonje dwèt jouda l byen long sou otorite yo ki lakoz sitiyasyon an rive la paske yo pa p frekante lopital jeneral yo menm lè yo malad. Nan aktyalite a n ap pale politik, genyen pati Konstwi Lavi ki gen nan tèt li Doktè Arilon Arison Ernest denonse responsab pati politik Fizyon an, n ap pale de ansyèn senatris Edmond Supplice Beauzile youn nan gwo alye Ariel Henry ki konpòte l kòm bouwo nan akò 21 desanm lan. Nan enterè pèsonèl li, li derefize gen chanjman ki fèt nan gouvènman defakto a nan lide pou l kontinye fè lajan nan Ministè Travo Piblik, se Aristonèz k ap pale, ak tout ak tout lòt dwa tè li genyen li mete moun li nan pòs. Doktè Aristonèz mande Madam Bouzi respekte tèt li, li lè li tan pou politisyen tradisyonèl sa yo Li bay peyi a yon chans, bay jèn lidè revolisyonè yon chans, peyi a pa ka redwi ak yon kesyon enterè mesken, yon kesyon sèlman fè lajan nan bwat leta, alòske la mas ap peri, to enflasyon ap degringole, ensekirite, kidnaping, lavi chè, tout se pou la popilasyon. Epi jodi a se 7 me, sa fè deja 22 mwa depi kriminèl, asasen yo. Yo te asasine 58 èm prezidan repiblik la 22 mwa apre asasen yo kontinye ap taye manda akoz feblès lajistis ki mare nan pye tab yon ti gwoup ki fè sa yo vle, jan yo vle ak moun yo vle, yo gen garanti anyen pap rive yo. Aktyalite pi lwen lakay Direksyon peyi Kanada sou inisyativ Gustave Jerome ak lòt aktè kominote ayisyèn Kanada ap prepare la pou yo foule beton an aprè midi a nan lide pou mande fòs fè nwa yo rete nan wòl yo bay peyi Dayiti yon chans Randevou kase aprè midi a tout moun mache ak pankat yo revandikasyon nou pou n fè yo tande larezon piske bagay yo menm yo paka rete konsa. Mesi tout moun pou patisipaksyon nan non tout ekip la se la nou boukle premye parantez aktyalite jounen an. Pa bliye fòmil lan se toujou toujou toujou abone ak chanèl paw la toujou pataje emisyon yo e toujou vizite paj Facebook nou an nap kase jwe de gou nou ale.